Se kaporal la vle. Jis m pral fon ti audio pou m ba yon ti esplikasyon de sa kap pase fò mèkredi a. M panse ti esplikasyon map bay la m konnen anpil moun gentan wè vrèman reyalite kòmsi batay fò mèkredi a nou konnen l deja. Mwen menm se mwen menm Ti Lavi m se moun ki fè pi gwo efò pou evite kout bal tire nan fò mèkredi. Nou wè tout estrateji nèg yo a toujou atake nou fò mèkredi yo mete fo bagay yo di yon prank nou ta pral plase manno manti pou yo fè pou yo fè sesi pou yo ka jwenn ranfò pou yo fò tande bagay m toujou tèt frèt nou gen detente piti ravin ki moute anlè nèg yo frize l m toujou kra m konprann kraze pou moun yo pa kite anlè tèt tout moun yo cho m toujou bat m toujou jere sa pou yon tande bagay pa fèt anlè a mwen m pran reskonsablite m kòm yon nèg yo di ki chèf bandi mesi kòmsi jounen jodi a Nou gon sitisyon ki la pou pwoteje e sèvi, ki pou la pou bay popilasyon an sèvi, sèvis. Men m pa kwè lè ou pran li ka kont popilasyon ankò non. Jounen jodi a nèg sa yo mete, yo mete anlè a, se nèg sa yo t pote bal ba Krisla nan cha, e l pa an kachèt. Nèg yo pran pikòp yo, y ap moute yon pant travèse, Yo vin tire bal sou gran avi m, tout sa pa anpwen pa deranje m. M toujou tèt frèt. Jounen jodi a, m pa panse DG lapolis la, ni Ariel Henry, pou kòb m konn nèg sa ap fè, m pa panse te ka gon pousantay nan sa k ap pase, ou konprann, kòm se nan sitisyon anndan lapolis la. M pa kwè te ka gon pousantay nan bagay sa. Jounen jodi a, nou di nou gen yon sitisyon, nou kraze l, Nou fè l vire an banditis e tou nou vle pou ti lapli bon. Sa vle di ti lapli a li k pi nayiv e li k pi sen. Sa vle di pou ti lapli bon. Jounen jodi a la a, nèg yo kanpe, y ap fè resèt devan polis yo anlè a. Nèg yo ap vini a zam yo kale devan polis yo anlè a. Nèg yo fè sa yo vle devan polis yo anlè a. Kou yo anprann yon nèg Gran Ravin, yo tou prè yo prann, yo anprann depi moun nan sot Gran Ravin yo pran yo tiye l. Pandan se tan yo se polis. Eske sa bon? Eske nou menm tou nou pa gen zam nan men tou e pa san nou genyen tou? Map gade maten an gon bagay ki fèt m trouve sa on prann t vrèman biza. Lè w gade on prann on cha polis ou yon pikòp polis ki pa lan limit yo ki moute al jwenn nèg krisla yo anlè a depi a 4 è di maten ap voye bal sou gran ravin Nou pa gen pwoblèm a polis pou nan ap batay a polis. E nou pa gen pwoblèm a nèg yo. Christa fè kout malta e'l nèg yo bay Christa cha li dwe nèg gran ravin ki ta pral pran cha mes ki me ki ta pral pran zam nan pòs yo on zam mesye gen on negèv ladann gen on prann nenpòt konbyen galil M4, nenpòt 3 M14 pral 4 M14, eske nèg sa e zonbi yo te ye oubyen mò pou yo ta kite nou antre sou yo konsa pou nou vin pran zam sa yo. La nou gentan wè Christa konprann li manti lap fè. Nèg yo konprann aranje yo kenbe zam yo. Nèg la konprann li konprann li achte tout polis kafou, menm ke sòlda l ap mal viv, l achte tout polis nan kafou nèt pou vin batay pou li, kounye a l achte tout polis fò mèkredi nèt pou vin batay pou li, kounye a l bay nèg yo kou santaj pa yo pou yo fè resèt pa yo lan wout la. Sa vle di pou l ka gen avantay li anlè a, pou zam li pase, pou polis yo ka pase zam li pou li, bal li pou li. Eske sa se wòl, ou konprann, enstitisyon lapolis sa? Eske se wòl li sa? Men nou menm e kè nou genyen tou. Se tout sa nou fè, ou konprann, nou toujou ap met bemòl. Jounen jodi a, ou konprann, se wout la ki fè pa ka gen yon lapè nan twazyèm nan. Se wout la, ou konprann, ki gen kokayin ladan l, Mwen menm m bezwen wè sa vle di ke mwen m al chache wè kokarin nan jounen jodia m wè kokarin nan vre wè ki valè cha yo bay pandan nou moute anlè a nou pa viktim kòmsi popilasyon anlè a wè popilasyon an menm wòch yap voye nèg ti bwa ap voye bal lapolis ap voye bal sa vle di ke depi w di lapolis tantou di krisla kounye a jounen jodia wè krisla ki pran plas chèf de lapolis pa gen moun ki ka di anyen pandan ke sa yon nèg ki gen avis de dechèj dèyè l yon nèg ki te ou konprann yon nèg yo te arete ki evade ki fè yon pakèt bagay epi tou jounen jodi a se li kòm si lapolis ap itilize pou goumen kont yon gwoup se li yon ta de gwo otorite ap itilize pou goumen kont yon gwoup e jounen jodi a mande pou ki pou kisa krisla ap goumen ansanm avè nou Menm Christa ap di l pa konnen. Paske sa Christa ap di l ap goumen avèl paske nou pa gen nou pa fè Christa yon bagay pèsonèl. Nou pa tiye manman Christa. Nou pa tiye madanm Christa. Nou pa tiye frè Christa. Tout se yon nou ka voye bal bal a bal bal pran ka nenpòt nenpòt moun ka viktim. Sa m ka eseye konprann nou. Se Christa se Christa te bay kòb sou pouvwa Jovenel la te pou kraze Gran Ravin. Se menm menm viris sa Ki rive anndan udmo a ki met babekyou nan plas kote l ye jounen jodi a. Sa vle di se son sitisyon ki vin kreye banditis. E l toujou viris la toujou stil ret la. Anyen pa chanje. Men m panse m tande ameriken ap sot yon ta delis. Kòmsi kont yon ta de moun ki koupab Nan peyi sa. Ameriken poko janm fè travay yo non. Mwen menm jounen jodi a m pa fè karate non. Si e pa zam sa te nan peyi a, on nèg te ka vin ak yon manchèt sou mwen m kouri wi. Men kounye a nou ban m opòtinite, menm si nèg la ap vini ak manchèt la sou li, gade m ap gade l m twaze li. Paske m kwè nan zam mwen. Kounye a jounen jodi a nou pa konnen nan Ayiti gen yon faktori pou fè ni zam ni bal non. Men fòk nou antre tou nan maksimòm konsyans nou tou pou nou wè kouman nan ki sitiyasyon tou politisyen nou met peyi a tou wi. Sa di menm anndan politisyen an nèg yo divize, menm divizyon sa li rive sou mwen nan Gran Ravin, li rive nan pakèt geto. Jounen jodia mande kouman anel fè vin anel jounen jodia ak ki zam anel vin anel nou youn pa konnen istwa sa men depi nou pale se la tout pwoblèm depi nou pale nou pale se de ti nèg geto men nou toujou pè Pou n pale de moun ki pwoblèm peyi sa jounen jodi a. Mwen menm, m pa gen pwoblèm a okenn polisye anlè a. Ou wè nèg m yo, konprann, nèg m ap tire sou Chacha, konprann, cha bloke, cha pa ka ale, nèg m yo antre anndan cha, yo met dife, m fè etenn dife a. Konprann, nèg m yo rive sou pikòp lapolis la, nèg yo kouri kite pikòp lapolis la, nèg yo jwenn yon 12 ladann, yo pote 12 la ban mwen, yo jwenn yon chaje kale ladann, yo pote l ban mwen, nèg yo soti pou yo met dife, m di non. Pa boule machine la boul sa. Sa e machine yo pran yo pran ki pou bay peyi a sèvis. Pa e pitit mwen pitit mwen ka ap jwenn sèvis machine sa on lè. M pa kite yo boule l. Men jounen jodi a tou poukisa anprann nou menm ki anndan leta poukisa n pa chanje fizi fizi nou zepòl? Poukisa nou pa reflechi bagay yon lòt fason? Poukisa anprann jounen jodi a gon pwoblèm ki gen dèzane la Nou poko janm chita sou pwoblèm nan pou n wè si n ka rezoud li. E ke n chita sou li pou n wè si n ka rezoud li, se kreye n kreye pwoblèm nan plis. Poutèt ki sa? Se dèske nou gon leta sitirès, sitirèz, sitirè. Nou gon leta ki pa gen disiplin. Depi yon peyi pa gen disiplin, nèg la ka rale ti koulout li, li pise nenpòt kote, nèg la ka desann pantalon l, li fè bezwen l nenpòt kote, Pa gen moun k ap di l anyen. N ap toujou n ap toujou jwenn sa y ap pwodui. Paske yon peyi pa ka fonksyone san disiplin. Yon peyi pa ka fonksyone san dyalòg. Yon peyi pa ka rete konsa pou l ap fonksyone pou n pa gen yon maksimòm konsyans pou n wè sa k ap pase jounen jodi a. M panse Leta ameriken ka fon bon travay vre wi men yo poko janm manyen bon branch yo vre lè w manyen bon branch yo depi nèg la te gen yon jou nèg la te pase anndan leta ayisyen nèg la se pa sipoze gen aksè viza pou l ale pou l vwayaje paspò òganizasyon lan peyi a, ki la pou pou, ki pou la pou pèt pou pèp la, moun sa ka chwazi lan pwen li ka lan leta li ka chwazi pati lan oganizasyon sa, pou la regle kèk bagay pou peyi l. Men ou panse, si n fè nèg yo retounen, vin reviv lan peyi nou, ou panse nan, ou panse kòm si, tout, tout, ou konnen, ou panse, ou panse tout ayisyen ap ri, ap fè inyon wi. Tout ayisyen ap met tèt yo ansanm yo, ansanm wi. Tout politisyen. ap rejwenn yo wi pou yo fè peyi paske yap gen magazen yo la yap gen bèl kay yo la yap posede bèl machin yo la yo pap dakò pou gen problèm ensekirite a paske yap konnen yo pap ka vwayaje wè dirantan nèg yo konnen yo ka vwayaje yo ka fon ta de bagay sa vin rann kont nou pap janm gen bon, nou pap janm gen Ayiti nou bezwen an. Diran tan tou nou gen yon Leta ki gen fòs kote, l ap sipòte yon gwoup bandi pou detwi yon lòt gwoup bandi, nou pap janm gen yon peyi. M panse, fò n chanje, fò n chanje fizi nou zepòl, mesye. Pase nou se Ayisyen. Vrèman san nou se san Ayisyen. M panse nou ka chanje bagay yo. Pou moun fòme kredi, nou menm nou pa gen ankenn pwoblèm a moun fòme kredi. Si kòmsi moun fòme kredi konnen kòmsi yo panse nou gen pwoblèm ansanm avè yo, yo panse kòmsi yo ka anfas nou pou Kris la, wè jan Matisan ye a konsa fòme kredi ap ye, m tou di nou sa. Pase wè tout sa kap fèt la la, m ret la Pou map di, pa manyen kay moun, pa sesi, pa se lòt bò, pa fè chè, pa pa mèt dife nan cha, cha pral gentan pran dife chèf, touye dife a. Non chèf nou yon bakòp bay, ki bay nou bay nou kraze bakòp di non, pa mèt dife nan bakòp la. Bakòp la ap la pou l sèvi nou. Ou konprann tou senpleman nou pa tèlman gen pwoblèm, nou pa gen pwoblèm a ou konprann san pou san a polis yo. Nou gen pwoblèm ak, nou gen pwoblèm, nou ta de, nou ta de polisye visye. K ap bay Kris la sèvis, ki pran Kris la pou ti Bondye, fè w konprann nou menm wout la konprann ki fè pa ka gen lapè nan twazyèm nan, fè politisyen konprann, fè konprann fè Kris la konprann, konnen konprann se yon afè l ye. Si Kris la te yon afè, li t ap sansib pou pèp pou popilasyon bò lakay li. Nèg yo konprann parèt nan tèt mòn nan, konprann nan tèt mòn a polisye menn yo pran moun, yo pran moun ki nan kay yo anlè nèt, ki lan raje moun sa pa rapò a anyen gran avni moun sa se andeyò yap viv nèg yo pran yo ale avèw yo al touye poukisa e pandansetan gen polis la yo paka di anyen sa vle di kounya e chèf krisla t gen ki gen lavwa sou lapolis la sa vle di lapolis la pa reprezante anyen pou ayiti epi tou nou di anprann nap fè peyi kounya anprann chèf de lapolis la chwazi bay nèg yo ranfò ankò pou di kòmsi yap vin fon bagay kòmsi pou popilasyon an antoulèka M panse bon sa de nèg ki nan peyi a la a. M panse k al lekòl ki byen fòme, ki gen gwo pòs nan peyi a. M panse mwen menm kòm yon nèg yo di ki chèf bandi m reflechi pase yo wi. Pase m pa gon ministè non mwen menm. M pa gon ministè. Men lè m pran, m pran pou m ede yon lòt. Men lè nèg, lè yon ta de nèg nan peyi m anndan bwat leta sa e pran yo pran pou al envesti kòb yo aletranje. Pou y al fè bèl kay. Fè bèl, achte bèl kay a pisin. Men lèm pran mwen menm m mete yon lòt. Sa vle di sèvis map vann m rann leta peyi m, yo menm ki anndan anndan sistèm nan ki la pou popila pou pèp la yo pa bay li. Men jounen jodi a m panse jan de atitid sa nap bay nan peyi a mesye l pa bon. Li pa bon. Se konsa w anprann nap reyaji, nap fè bagay yo mesye li pap bon. Yon sèl grenn bagay mesye patwon kris la yo. Boss Krisla yo silvouplè rann mwen sèvis wè si nou pa rann mwen sèvis m pral site non nou m pral denonse nou rann mwen sèvis di Krisla chanje fizi lepòl ann fon lapè pou tout moun ka viv alèz moun kafou moun fontamara moun tibwa moun nan twazyèm nan moun kafou fèy pou yo ka viv alèz. Pou tout moun aregle aktivite yo. Pou n fon lapè san ipokrizi. Pou moun pa bay pou n kòl kou lando. Jounen jodi a dèske nou pran nou konnen nou pran nou son nou trèt. Lè nou fè lapè nou vin pè moun. Nou toujou stil ap veye. Paske nou konn sa nou fè. Nou konnen nou tiye twòp moun mal. Pou dan grenn nou tiye moun pou plezi. Gade mwen menm. Ou pa wè sa m fè? Nèg nou sot nèg nou pran bal. Pandan map goumen avè nou lal lopital deske nèg la pran bal lal lopital kote nèg la pran bal a bo preske bo kèl li pa mouri ou wè yon pranl li konnen menm pandan nou te gentan pran espas la l konnen menm nou nou pral vin antre nan espas la ou wè m pa touyel si nèg la sot la l pa mouri epa mwen kap tiyel w konprann misye a moun nèg sa al reflechi pou tèt li sil vle konvèti la konvèti ou wè m pa touyel. wè m rele yon pran nou moun ki bò lakay nou m fè vin pran pote l ban nou sa vle di m son moun ki ap reflechi m pa de tire vi moun pou nenpòt fason jan w panse a m pa de si kòmsi bal ap tire yon pran nou moun ka viktim konsa konsa men depi moun nan gentan tonbe anba yon nèg men nèg lan difisil pou l viktim ou gen yon tas de nèg m pran pou nou m toujou voye l ale nou menm poukisa lè nou wè n pran yon moun gran avni nenpòt tip de moun li a nou konnen li bon enfòmasyon nou konnen l pap manyen zam poukisa nou touye l. Poukisa n fè l? E si kòmsi nou panse sa k batay la vre? Nou panse pi bèl batay n ap fè? Bon nou menm, bon si kòmsi nou di n ap detui pèp, n ap detui pèp lakay ou, n ap detui popilasyon lakay ou. Pou pran sot Kafou pou rive Fontamara lan ti bwa. Ou pa panse ou anprann n ap fè plis krim? Ou pa panse n ap, ou pa panse w ap fè plis defisi pase nou? Se dèske ou wè laj, ou wè lan lajan, ou wè de kòb w ap fè lan wout anlè a, ou pa wè de vi moun k ap viv lan blòk bò lakay ou. Depi moun nan mouri se annik pren nou boulel. Sa vle di te gon lè ou te ka di gad jan 23 ap byen fonksyone, gad jan Tibo ap byen fonksyone ou paka di bagay sa ankò. Men ou prann poukisa ou vin ap goumen kounya la pou pou fè pou politik pou demontre ou prann ou sesi ou se lòtbò e pandan se tan tout sa ou di tout sa ou di ou ka fè ou paka fè yo vre. Yon sèl grenn bagay m panse ou bann moun ki pi pre Boss Krisla yo fè mesaj sa rive sou li mwen silvouplè Moun ki pi pre yon prann Krisla tou fè mesaj sa rive sou li e m pase lap tande li sou YouTube ou wè si li pa chanje fizi lepòl polis yo mèt fè tout sa yo kapab wout la pap delibere fò polis yo fò yo aprann reflechi tou nou pa gen pwoblèm pou anlè ap toujou fanksyone nou menm nou pa bezwen anlè paske anlè pa gen makèt li pa gen anyen nou pa enterè ki gen anlè nou pa bezwen nou menm pa yon mafya nou ye enterè ki gen anlè nou pa bezwen l. Men jounen jodi a fòk nou fè yon lapè pou tout moun viv alèz. Se wout la k fè pa ka gen lapè. Mwen m di nou sa pèp kafou, pèp fontamara se wout la k fè Krisla pa ka fè lapè. Jounen jodi a fèk nou mete lapolis vin vide tout bal sa depi a katrè di maten nan mitan ravin nan. Mwen m di wout la t bay pwoblèm nan mwen m moute tou m fè nèg yo konprann al gade yon pàn kokarin sa t nan wout la. Al gade lò sa t nan wout la. Men m wè l gen lò vre. Pase mwen anpil bakòp, anpil deplasman fèt. Konprann pou wout la. Konprann pou enterè Kris la, anpil demach fèt. Mèsi, mèsi mesye. Mèsi. Men antou moun, antouleka m di nou sa moun fò, fò mèkredi. Si e konsa jan n ap panse nan ap reflechi l, m ap chanje ba yo. Se kòmsi nou pa ka pale a polisye yo. Nou menm ki yon otad, otorite, otorite anlè a. Nou pa ka pale a polisye yo. Wè anlè a, l ap menm jan a Matisan. Tande sa m ap di nou. N ap met dife. Nap kraze kayamas. M tou di nou sa. Wè nou moute anlè a. Nou pa vle nèg kase kay. Tou senpleman nèg yo jwenn moto lan pòs yo desann avèk kèk moto nenpòt lè ou vann nou bizou nap vin dèyè moto nou la. Kote nou vin pran dlo moun fò mèkredi vin pran dlo la. Ki pwoblèm nou ka gen a moun fò mèkredi. Wè moun fò mèdi kanpe jounen jodi a pou yap voye wòch konprann sou nou. Pandan mwen menm ki te goumen t ba yo libète anlè a. Yo pa konn libète sa. Yo pa konnenl yo gentan bliyel. M konn pèp m konnen pèp ayisyen pèp ayisyen engra anpil m wè nou pran yon vye malere nap touyel nap di koupe tèt li nap di e yo pran nèg gran ravin humm si nèg gran ravin te te fasil konsa li tap gentan antre nan ravin an nou pran yo vre wi men sa nap fè a humm sa nap fè a nou konnen yon bon bagay nap fè lajan humm lajan yo di lajan fè chyen danse e pa chyen fè danse men moun li fè danse e la m tap kite nou wi pèp ayisyen. Nou tou 2 nou sa polisye anlè yo, nou ap fè tout sa nou konnen. Depi nou pa pale ak Krisla pou nou deside pou nou fè lapè, pou nou jwenn libète nou nan wout la pou nou fè sa nou vle, ap toujou, wout la pap janm ka, pap janm ka fonksyone. E pandan se tan m ka ret bò lakay mwen m koupe wout la wi. Ou wè, ba nou wè, m ka ret bò lakay mwen m fè abri, m enstale zam mwen sou wout la m koupe l. Nou konnen m ka, nou konnen m konprann sa ka fèt. wè m pa fè l. M kite tout bagay ap fonksyone anlè a. Poukisa jounen jodi a tou e menm nou menm nan ki vire kont nou ankò, ki melanje avèk Kris la pou vire kont nou ankò? Kisa nou fè nou? Nou pa fè nou nou pa fè nou pa fè nou anyen anlè a. Nou pa lanmède nou anlè, nou pa fè nou anyen. Plizyè fwa nou ba Kris la espas pase vin tire kout bal ansanm avè nou. Plizyè atak nan goumen sa n ap fè a la, nèg vin goumen ansanm avè nou. Pase pa anlè a pandansetan gen yon pòs anlè a. E pandansetan nou gen yon leta. E ou konprann pandansetan gen chèf de lapolis. Pandansetan gen yon pakèt moun ki reskonsab. nan leta poukisa tout bagay sa yo epitou nou di yon prann sa nap fè a pou nou pwoteje pèp lajan fè nou bliye si nou gon popilasyon vo lakay nou e popilasyon an tèlman avèg li tèlman egare lap bat bravo pou nou li kontan li wè pi bèl travay men li pa janm konnen yon prann kijan nap detwi yo antoulèka sa t vle konprann a konprann sa t vle konprann a konprann chèf de lapolis sa ariel henry m ta renmen w rele chèf de lapolis sa pale avèl. E pa sa, m ka donnen yon Vitelhomme pou nou wi, m di nou sa. E pa Vitelhomme Jean Pansy k ap pale, ki pa p bay esplikasyon jan pou l bay yo non. M ka tounen yon Vitelhomme wi. Mwen menm m pa la pou m denonse mafya. Yon sèl bagay m konnen m pa la pou m denonse mafya mwen menm. Men depi yon pran mafya konnen yon pran li ka bat pou l blodi l mwen, Map blow'l tou. Sèl sa mka di nou. M ret la tande. On sa on pran nou. M gen m fon lòt audio wi pèp la. M gen m fon lòt audio. Lè sa m pral pale pou nou plis konprann. Lè sa m pral mete nou nan vrèman reyalite a. Tout moun ki pral m konnen ki pral fè kòmantè ki pral di ti lapli se m pa sen vre. M pa on sen vre. M son moun ki konprann moun. M pa kòmsi m pa vyolan menm jan ou ta de nèg vyolan, tiye moun pou dan griyen, detwi moun pou nenpòt fason. M pa konsa. Map goumen a nèg la, m met grenn nan bouda m goumen avè'w. Ou ka viktim mwen, w viktim mwen. M ka viktim ou, m viktim ou. E konsa ap fonksyone. Tout moun konn kiyès mwen ye deja. Si nou bezwen konn kiyès, plis kiyès mwen ye, vin pran enfòmasyon nan blòg mwen. N ap konn kiyès mwen ye. Tande! Mwen menm, ou konprann, m pa wont a de nèg ki di, ou konprann, y ap goumen pou pèp, y ap pale lan non pèp, y ap manje sou pèp la, bab bay pèp. Mwen depi m gen nenpòt tip de moun li te ye a, l pa bay moun gran avni. Depi adrese ti lapli yo, yo jwenn. Si m pa genyen tou, m ap di m pa genyen. Ma gade nan lòt semèn. Gade tout estrateji m te fè ou konprann pou Matisan ka fè yon ti fonksyone. Pa gen leta k di anyen, pa gen moun ki di anyen. Kou yon jou, lè m te konn ap pran kape pa t gen moun ki janm te konn di anyen non. Pandan mandan yon mwa kenz jou m mete estrateji, m fè Matisan konprann pou l fonksyone, fonksyone. Pandan yon konprann l ap fonksyone an gentan pa bon pou Krisla, gentan gen yon pakèt voye moute. E pandan ou pran ou pran nèg yo anpan nap fè resèt yon lè krisla lago wodjol di nèg krizou son derespektan pa gen lapolis lapolis te lagel nan batay pou kont li kisa krisla ye lapolis lagel nan batay pou kont li jounen jodia nou wè ou anprann yon chèf bandi ki otoritel gen kòm ou anprann nan tout peyi etranje tout peyi gen bayo konsa tou pase nou nap gade elbaplo. Ap gade aksyon li te konn ap fè nan dròg. Li te achte tout polis yo vre. Christa ka fèl. Nou pa gen pwoblèm a sa. Sa ka la ka wèl. Ok.